Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon alò RL prod li la pou kapab pèmèt ou wè tout sa kap pase nan peyi Dayiti pèmèt ou wè kòman moun yo ap viv nan geto yo tou. Nou pa la sèlman jisteman pou lè buzz politik, kesyon banditism, men ekoute nou la tou pou n kapab ede yon seri de moun ki nan difikilte. Se nan sans sa a, nan emisyon sa a nou pral pèmèt ou viv yon entèvyou. Entèvyou sa a li vrèman trist paske nou deside mete pye nou atè a jisteman pou nou kapab wè kòman moun yo ap viv nan geto yo. Kote sa nou prale la a se Vilaj de Dye. Nou gen yon seri de repòtaj ke nou ap pèmèt ou viv sou Vilaj de Dye. Men, mwen te estime ke premye repòtaj la se ta sa a. Se ta yon demand dèd pou sitwayen sa a ki li menm nan difikilte. Ekoute byen la fami. Mesye sa a rele Boje Fils Frantz. Se yon avèg. Menm lè ou wè li gen yon grenn je ki kale men li pa wè. Le plus dur dans tout ça wap wè gen yon lòt grenn je ki pete. Men grenn je sa a se eklate li eklate. Se yon moun ki te kòmanse ap viv byen. Men ekoute lè chòk de lavi mete l kote l ye a. Lap viv nan yon ti kay nan vilaj la. M ta kapab di se yon maison de fortune. Entèvyou sila a li ap pwovoke anpil emosyon lakay nou menm sitou lè bon samariten. Ou pral poze tèt ou kesyon pou di kòman sitwayen sa viv. Ebyen se bon vwazinaj ki lonje men ba li. Anpil fwa se Izo nan vilaj de Dye li konn voye kote pou di bagay yo pa bon pou li piske chèf vilaj la. òdone li pou di l depi l grangou, voye di l sa. Men anpil fwa, li wont. Kote l ye a, jan nou di w li an, se sèlman li menm k ap viv la. E si w ap gade, w ap wè, se pa kote pou moun ta viv. Li gen twa pitit. Gen youn ki avèk li nan kay la. Men de lòt yo, m ta kapab di, se kòmsi se de enmi li. Li pèdi, li pèdi pla men li. pla men dwat li, epi gen yon pati nan bò gòch li ki pa bon ditou akote tout pwoblèm sa yo. Donk w ap konprann ke si li fè apèl ak bon Samariten, se evidan pou ke bon Samariten kapab lonje men ba li. Li pa t fèt tou konsa, se o kou de wout maladi vin anbarase pye l. Li malad nan je nan dat 28 mas 2015. Se nan lè sa a. tout kalamite kòmanse pou li. Men dabò, li te fraktire nan mwa avril 2005, epi 2016, c'est le cauchemar. Li vin avèg. Yon grenn je eklate. Cet homme là, c'est un écrasé de la vie. Se sèl Samariten ki kapab ede li. Le pire, li t ap travay yon kote, kay la tonbe sou li. Li te angaje yon batri davoka, men avoka yo fè li tò. Petèt ke yo jwenn kòb. Men li pa jwenn anyen an retou. An nou tande entèvyou sa a, jan m di w li, se vrèman trist. Di nou non, kòman ou ye? Bon, mwen ap viv mal man. Pase maladi an antoure mwen, move lavi tout kalite. Ak tout kalite pwoblèm. Nou kap ap nou jan n ap siviv. Nou oblije met douke. Se dlo nou ye. Nou nan mitan vaz. Nou pran fòm vaz la. Pran fòm vaz la. Men kòman lavi a menm. Kòman ou fè avèk lavi a. Kisa ou fè pou manje, pou w bwè, pou w benyen etc. Bon. M pa gon bagay mwen fè m ka douvè. On moun ki vle. ki gen bòn fwa l lonje men ban mwen. Li lonje men mwen, aprè sa m pa gen anyen m ap fè ankò non. Gabo ou wè kote m chita. Bon, zye a m pèdi zye a, se mwen malad ladan li, al kay doktè, ou konnen doktè isi. Y ap fè w depanse. Epi yon jou konsa m rete, m sot pot yon komisyon ba yon moun, vini m vin la epi je ap fè m mal, epi ke 28 avril, 28 mas 2015, epi ke menm kote m chita m avèg. Kounye a 7 avril 2016, m chita konsa je a eklate. Yon moun ki avèg, gen yon enstans ki la pou moun andikape. Kisa enstans sa li menm li ba ou kòm soutyen? Bon, pandan w poze m kesyon an, tanpri frè m, kòm ou mache ou pwomennen, mwen menm se bwa, se yon kote m chita, ou menm ou se grenn pwomennen, nenpòt lè w ta rankontre avèk Leta, di l men kote w wè m. Ou mèt pase l wi, di men kote w wè m, pase m pa konnen, si gen Leta m pa konn kote yo ye. Tanpri, si w ta jwenn yo, si w ta wè yo. Bon, sa la, men e pa sèl li menm, ou wè sa la? Ki vle di sa w wè jan sa ye la? Sa a pi bon ke sa. Pase ke kavikil la li kraze. M te gen 5 fè ladan jan w wè l la. Men kòman? Mwen menm se te lavi la m te ye. M ta nan ri defonfò. Ou wè sa la se pou mwen se la biznis mwen te ye, se nan kay sa biznis mwen te ye. Kounya la se yon negosyan lavi la yon libanè ki rele Damas. Tassy Abraham ki tap fon travay nan nimewo 42 a kay li a vin tonbe sou mwen 27 avril 2005 ebyen depi lò pran avoka avoka sa yo fè konminezon kòb sa nan men yo pou jiska prezan epi kem la pou non avoka sa yo pa nan pouvwa non. Avoka pam yo pa nan pouvwa. Men avokra blan yo nan pouvwa. Bon. Eske m dwe lonmen non avoka yo. Avoka blan m pa gen dwa sa. E la lwa pa pemet m lonmen avoka blan. M ka lonmen non avoka pam. Pase se yo. Se pa avoka blan t fem abi. Se avoka pam ki fem abi. Avoka pam yo. Se Raphael François Jean Coute. Mèt Xavier Elias, Mèt José Beaubrun, se yo t fè Mabi, avèk Jean Raymond Delima. Depi lè w ronn nan la a e w ap viv nan zòn nan ki sou wout. Monchè, m pa jwenn sipò. Mèt di w m pa jwenn sipò. Moun ki ban m sipò. M pa benyen wont di l. Tankou la m gen dwa rete la grangou a pike m la si yon vwazine a vle ban m moso l ban m moso manje. Avèk m gen dwa m rete la, m wè yon moun ap pase la, m di al kote al kot Izo di l m grangou. Al di l mwen grangou. Epi l ap voye yon bagay ban mwen. Wi. Si yo vle. Pase li menm li. Li te pase la. Li sot la ka li. Li vin la. Li di m gade ou e fanfan. Pi gwa ou ret grangou. Pi gwa ou ret grangou. Pi gwa ou ret grangou non. Lou bezwen vwe yo kote. Men se moun yo te pa vle al kote l. Mwen pase mwen menm m pa ka. M pa ka mache pou kont mwen. Gade. Avek. Bon te goun le te goun jounalis ki te fe repote avem la tou. Katiana Pierre Louis. Lesa bagay yo te grav. Pase bon gen defwa la se sèl mwen menm ki konn ret la pa gen moun ankò tout bagay sèl mwen menm sèl mwen menm wap jwenn la a chen kap pase ki ret la. En, m pa wè, m pa gen kote m ale. Ou m pa gen yon fanmi vrèman ki vle ede m. Ou pa gen yon leta k ap ede w. Non, m gen pitit, m gen madanm. Aktyèlman la m gen yon ti pitit la depi 3 mwa se li k avè m la. Lòt 2 pi gran yo. Ou pa zon nou konnen yo. A men lòt 2 pi gran an yo. Yo pwomèt mwen pou yo touye m. Jinyò pwomèt mwen pou l elimine m. Jiska prezan m pa ka di anyen. Jinyò pwomèt pou l elimine m e Tatyana li menm li pwomèt pou l lage m nan tou regi. Men sa m gen pou m pote pou otorite yo. Nan sa yap pran yo minis afè sosyal la avèk kòm tande gen sekretè pou andikape si se tout bon yo egziste chache yon jan rekrite pou konnen konbyen andikape kap viv nan geto yo kap mal viv paske yo gen mwayen pou sa se sam ta di yo men eske yap fèl vre. Non yo pap fèl. Men map tou di sa, gen anpil moun te fè yon premye repòtaj deja avèk Katiana Pierre Louis, gen anpil moun ki te toujou ap mande, plizyè moun ap relem yo dim moun ap rele lòt bò, yo ta anvi edem, men yo pat jwenn pèsòn moun ki pou ba yo adrès mwen. Pa bon nimewo telefòn si Mwen gen yon Bon nimewo telefòn si yo ta vle relew. Nimewo telefòn mwen se 36. Tout moun ki gen bon kè, nou kapab rele l pou nou fè l jwenn kichòy. E si nou ta on ti jan pè, ebyen nou mèt tcheke ekip RL Prod la, nou menm n ap deplase pou n kapab pote kichòy bay sitwayen sa a. N ap fè sa n ap fè a pou tout kote, Site Solèy, nan Bwouklin, nan Boston, tout kote nèt, nan Gran Ravin, paske sitiyasyon an vrèman grav. Anpil ti granmoun ki nan bezwen. Anpil moun lavi bay do. Ebyen fok gen yon moun ki kapab epole yo an retour. Merci la famille kom toujou un maximum de komantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.